Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo ankò yn fwa nou kontan retounen lakay chak grenn fanatik zanmi konpatriyòt nou yo nan dezyèm video jounen an ke nou pote pou ou la men jis avan nap di yon gran mèsi ak tout moun tout sila yo tout moun kap sipòte kanal sa e se toujou ak menm plezi a chak fwa nou rejwenn ou nan yon nouvèl videyo pou nou kontinye enfòme ou sou sa kap pase nan peyi dayiti bon ann ale enfòmasyon ke nou pote pou ou la nou pral fè w tande kòman vitelòm ap avili lapolis nan operasyon tònad 1 ke lapolis al mennen nan fyèf vitelòm nan tòsèl medam e mesye Enben, pami operasyon sa yo, gen divès ladan yo anpil polisye vòlò bagay lakay Vitelòm selon sa Vitelòm fè konnen. Enben Vitelòm ki li menm site non polisye sa yo e voye gwo mesaj bay Frantz Elbe enben ki li menm gen pou kontinye avèk tònad 1 sa e Vitelòm sèmante non ke bagay la pap pase konsa paske gen anpil polisye ki menm vòlò fougaz lakay Vitelòm selon sa nou genyen kòm enfòmasyon medam e mesye e se sa nou pral fò tande anndan video sa kote chèf gang an vitelòm li menm ap avili lapolis ebyen ki vòlò bagay lakay li se vrèman yon wont pou wè kòman ebyen yon chèf gang ap avili lapolis ki al fè operasyon e nan operasyon sa yo pwofite vòlò afè lakay li el fè konnen donk yo vòlè recho li yo vòlè recho 3 pye kidonk yo vòlè bonbòn gaz vitelòm son bagay tèt chaje. E donk son bagay tèt chaje e nou pral fò tande tou Ariel Henry ki li menm menase laprès. Ariel Henry menase laprès e Ariel fè konnen e tout jounalis kap fè manti sou li ki donk kap voye monte sou li, li pa di lap arete yo non, men ou menm wa tande kisa Ariel pral di E la wa konprann eske Ariel di lap arete jounalis sa yo ou byen lap fè lòt bagay la avèk yo paske e se pa posib e nou pral fò tande reyaksyon tou Guerry Henry ki li menm pran sa trè o serye e menas sa ke Ariel Henry li menm li fè sou la près ak tout endividi kap pale l mal kap fè konnen li pa itil nan anyen nan peyi a e byen Ariel Henry di lap koresponn ak moun sa yo nou pral fò tande detay nan video sa. Gen lapolis tou ki fè yon gwo kou, e se sa n ap gade la sou sit ofisyèl lapolis la sou Facebook, dizon, men ki arive mete anba kòd e gwo chèf gang sa ke n ap gade la medam e mesye, zanmi e fanatik e lètv lakay Haïti pwen kòm yo, men kote n ap gade tou Zackely Evans lagè. Enben se yonn ke lapolis mete anba kòd nan 31 ki sot pase la nan site solèy, enben lapolis pran misye jedi a la a kote li tap tante fè yon kidnapin men se vrèman malere pou misye lapolis mete lapat sou li nou pral envite w wè foto endividi sa a e kite kòmantè w anba video a sitou ak yon like e ede nou pataje l sou Facebook ak Instagram nou pa konnen kèlkeswa kote li a sou Telegram oubyen sou gwoup WhatsApp ou fè sa pou tvlakayhaiti.com e nap Kontan anpil medam se mesye bonne ekout nap tounen. On polisye antre lakay ou swadizan l vin chèche on chèf gang mesye ki dwa polisye a pou l rantre pou l pran batri pou l pran televizyon kote ke n gen on plan mesye nèg yo rekipere tout laptop tout sa k genyen si w se gang eske polisye sa k vin lakay ou a l dwe pran sa w posede menm polisye sa yo mesye ki antre lakay ou ki di ke ou se gang se menm li menm aprè k ap rele w o telefòn k ap mande w rankont pou n chita pou n negosye menm polisye sa ka rete pou ou. egzakteman Exane Jean nèg yo arete a, se menm enspektè lan tout inè di maten k ap rele m mande m yon rankont a 2. Swadizan l ka trete dosye a lamyab. Enspektè Idel Demoncène, soukomisarya Depènye. Gen youn nan jenn gason sa yo nan kad operasyon lapolis t ap mennen li resevwa yon bal nan tèt, ebyen misye nèpli nan moman n ap pale a la misye deja fè vwèl pou peyi san chapon. Bon Mezanmi koman bagay la pase kisak pase epi depi se moun ki anlè gwojan moun metivye moun malik moun jirado moun barosya moun ki anlè duval moun ki kay franswa moun ki anlè fòjak moun ki anlè lespinas ebyen moun sa yo yo pral kòmanse jwenn ti moso lapè Yo pral jwenn ti kal trankilite, yo pral kòmanse dòmi lakay yo avèk, bon, nou kapab di kounye a la yon ti jan, men y ap toujou dòmi avèk yon je fèmen, yon je ouvè. Lapolis mete anba kòd jenn gason sa a ki rele Junior Pierre. Mezanmi, aktyèlman la, misye dcpj. Selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, nou menm lè nou mete dwòn nou anlè, paske nou menm nou genyen dwòn nou tout kote, paske nou gen Arab k ap founi nou enfòmasyon nan kat kwen peyi Dayiti. Ebyen, jenn gason sa a li menm ki rele Junior Pierre, se yon jenn gason ki t ap pouse kò l, se yon jenn gason ki te gen anpil gwo mwayen nan men l. Ebyen, jenn gason sa a li menm li te fè pati gwoup de gang Vitelòm. Ebyen, misye li menm papa l se te ougan. Papa l se te ougan? Papa l te gen yon peristil nan yon zòn ki rele Barosia. Ase lè n mete dwòn nou anlè nou menm gon arab ki file nou enfòmasyon la mezanmi se pa de koze ki tonbe sou jenn gason sa ebyen lè lapolis debake anlè a yo mete misye anba kòd ebyen se pa de koze se pa de enfòmasyon yo jwenn e misye tou l te gen yon lis moun pou l te kidnape anlè Malik avèk plizye lòt zòn ankò. Enben jenn gason sa ki ta byen vire anlè a e fòk nou di misye abite anlè Malik. Misye tou li te abite anba bwa monkèt, misye konn moute tout anlè nan zòn ki rele Barosya. Enben papa l te mouri, papa l te gen yon peristil anlè a. Enben misye li menm pandan l ap byen vire l gen bèl machin, gen bagay nan men l, l ap fè bèl epi l di moun yo ke l gen bagay nan men l e l gen bagay nan men l vre alepòk. Epi misye fè konnen se travay lap fè pou moun ki lòtbò, moun lòtbò voye lajan ba li, li fè gwo kòb. E misye tout tan li nan peristil, papa l anlè ya, lap fè aktivite, bagay, moun toujou ap monte, vini anlè ya, pandan se tan moun panse se dosye ougan, bagay maji misye ap regle, pandan se tan se gwoup de gang nèg Vitelòm yo ki toujou ap monte al jwenn misye nan peristil la anlè ya. Epi nèg yo, yo menm yo sible yon kategori de moun anlè a ki gen ti mwayen, paske jenn gason sa li menm se nèg zòn nan, li fèt anlè a, li grandi anlè a, li konn tout moun ki se grandon ki gen anlè a. Misye li menm ki te gen ti vis li nan kò l, ebyen misye foure kò l nan baz nèg Vitelòm yo, epi misye li menm chak. apre midi oubyen chak jou misye genyen aktivite l nan peristil papa l la, ebyen misye fè sanblan ke se aktivite bagay ougan li l ap jere. Ebyen nèg yo toujou monte anlè a, yo kòmanse fè ekzaksyon nan zòn Jirado, nan zòn Bawosya, nan zòn kay Lerison anlè a, pou moun ki konnen zòn m ap pale a la, ebyen ayè dimanch lan la nèg yo monte nan zòn kay Lerison se pa de deblozay nèg yo pa fè. nèg yo monte anlè lespinas anlè fòjak nèg yo monte duval kay franswa ebyen zòn sa yo se zòn ke jenn gason sa ki rele junior pierre li menm ebyen junior li menm se yon nèg ki te gen kontwòl zòn sa yo e misye tou l gon ti non jwèt yo bay misye ki rele mas pa wè paske men gwosè tèt misye e lè wap gade misye vrèman misye gen yon ti resanblans avèk mas pa wè misye konn zòn sa yo trè byen ebyen misye li menm Sa l fè nèg Vitelòm yo, yo toujou ap monte nan peristil la epi chak swa nèg yo al opere, kidnape moun, pran lajan, piye kay moun. Epi misye li menm achte bèl machin, moto, misye ap byen vire, misye gen lajan l ap bay moun eskont. E selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè dènyèman misye bay yon moun yon eskont 4 mil dola ameriken e menm si w t al lakay misye ou ta bezwen 10 mil dola ameriken prete oubyen eskonte ebyen jèn gason sa li menm li Pè dwa chanje de kan. Li lè, li tan pou moun k ap parade ak gwo zam, fann fwa ak zam ilegal moun kap fè menas nan medya ou sou rezo sosyo yo, moun kap pase otorite leta anba betiz, map met tout moun sa yo konnen move plezantri sa yo vle pa vle gen pou yo fini. Eske'm tande? Ou vle retande l ankò? Peur dwa chanje de kan Li lè, li tan La peur dwa chanje de kan Li lè, li tan Pou moun k ap parade ak gwo zam Fann fwa ak zam ilegal Moun k ap fè menas nan medya ou sou rezo sosyo yo Moun kap pase otorite leta anba betiz map met tout moun sa yo konnen move plezantri sa yo vle pa vle gen pou yo fini. Moun kap pase otorite leta anba betiz vle pa vle. Fòk plezantri sa a fini. M soulinye sa wi, moun k ap pase otorite leta yo nan betiz, vle pa vle fòk plezantri sa yo fini. Tankou m pral ba w egzanp, bay tònad sa m di la, nèg yo ka pran l kòm m ap pase lapolis sa, m ap pase direktè jeneral polis sa nan betiz wi. Vle pa vle. Nèg yo dim klizantri sa ap fini wi. Ok banm di yon ti bagay. Otorite ki la yo. Se paske nou pa respekte tèt nou yo kòm pèp ki fè nan betiz nou pase yo sèlman. Oto, je repran. Otorite ki la yo. Se paske nou pa respekte tèt nou kòm pèp. Ki fè se nan betiz nou pase yo, j'ajoute, sèlman. Ki ameriken. k ap dakò ke gon sitiyasyon konsa nan state kote l abite a pou gouvènè a kanpe ap gad sa a ke yon gwoup moun pa ka janbe travèse pou sot nan yon depatman al nan yon lòt? Ki ameriken k ap dakò sa? Ki kanadyen k ap dakò sa? Dayè kanadyen an se yon pèp ki rechenya. Li pa vle gen pwoblèm. Pa ba l pwoblèm. M sonje dènyèman la te gen yon mouvman nèg kamyon yo t ap fè.